Sam vle nou konnen depi se bandi ou ye jou yo konte wè depi se bandi ou ye pa fè pwojè pou 5 an pa fè pwojè pou 10 an ankò mwens pou 20 an paske wè lè se bandi ou ye se jou ou wè a se lè ou konnen wi ebyen jounen jodi a anpil nèg tonbe anpil nèg blese m pwal ban nou non yo rete la se sak fè nou rele tèt nou odit Nou gen enfòmasyon pou ou wi. Nan gwo gè sa a ki pete soti yèswa pou rive jodi a nan Laplèn. Mesye 400 mawozo yo vide 200 sou mesye chen mechan yo sa w tande a, dega. Humm! Antouka, nou gen bilan pa nou, nou pral pataje avè w kòman jounen an te ye nan Laplèn medam, mesye. Tandou bonjou si se nan maten, bonsoir si se nan aprè midi, men sa depan de rejyon wap swiv nou an, ebyen sil maten, pran bonjou, sil aprè midi, pran bonsoir, nou kontan genyenw kòm telespektatè nou, ebyen si tout fwa ou potko abòne, fè sa kounya, abòne, kòmante, like, mande fanmi, zanmi, abòne avèk nou, silvouplè, men si se sou Facebook ou ye, ou sou bon news. Ebyen Gade koman ou ka pataje kòmante like tou men Gade anba wap wè yon kote ki make abònman fans silvouplè abòne Si w sou youtube wap wè yon kote ki make sabòne oubyen subscribe ebyen klike sou li wap wè yon klòch de notifikasyon kap moute klike sou li tou retire l sou pèsonalize mete l sou tout konsa chak emisyon nou sòti wap jwenn yo otomatik. Ebyen, jan m souvan di l, yon bourik ki chaje tankou Legba pa gen tan pou l kanpe nan wout pou senti li pa kase, rapid n ap devlope pwen nou genyen pou nou epwize nan emisyon sa a avè w medam mesye. Ebyen, depi l jou a, se yon sèl pwen k ap fè la yn, se pa pase. Nan laplèn paske laplèn nan li menm li konplètman paralize. Ebyen maten an gen yon kamarad depi Ayiti ki rele m ki fè m konnen ke depi yèswa bagay yo pa t twò bon non pou moun kwadèmisyon, pou moun Bilbwaye, pou moun Santo. Ebyen, lè l fin di m sa, rapid mwen leve, mwen fè kontak pou m fè yo epi enfòmasyon vin jwenn mwen. Ebyen, nou an mezi pou nou pataje kèk grenn enfòmasyon ke n rekeyi avè w. Donk se tout yon onè pou nou a chak fwa nou wè nou jwenn chans pataje kèk grenn enfòmasyon avè w paske si tout fwa ou an retansyon de lenfòmasyon nou menm se yonn nan kòbo ke Bondye voye sou wout ou pou enfòme w se sa k fè nou ankouraje w pou w abòne depi kounya pou w pa rate okenn videyo medam mesye. Ki sa ki mennen batay la? Ebyen, jistavan m vini avèk moun ki mouri yo, m ap retrase fè a pou nou. Men, m ap rektifye tou, maten an m t ap pale de Dival Roche. Dival Roche pa bò Ti Gabi, li pa bò Marasa. Sa se Dival tou kou. Dival Roche, se lè ou pral Sendomeng, zòn la tranble yo. Selon sa rivren nan zòn nan fè m konnen, ebyen, se pa menm Dival yo. Ok? Ok, men ki kote batay la sòti. Nou konnen te genyen 3 frè ki met tèt yo ansanm, yon bon maten yo leve yo di y ap monte yon gang. E se konsa gang But Bwaye a ta pral pran nesans. Men depi lè nèg yo fin moute gang sa a, zòn sa a vin enpratikab. Paske. Li mèt midi wap pase la, yap fouyew, li, bon, pa mande sil 7 zè di swa menm, e li mèt lajounen ou pase sou moto, yap pran moto a nan menw si ou jwenn chans yo pa tirew. Paske zòn sa a li te yon zòn wouj. Men lòt bò dlo a, ki se Santo, M wè la se santo 3 bò bò chada la m kwè nan zòn ke chen mechan abite menm nan se santo 3 ebyen chen mechan lòt bò dlo a di non sa pa ka fèt konsa paske li pa posib pou nan zòn nan pou moun pa ka sikile. E ou konnen moun Santo 3 yo, se dlo a yo travèse, yo vin nan mache Kwadèmisyon. Epi sa w tande a, Chen Mechan pral monte gwoup li, kote li pral kontre kare avèk nèg yo. Men pa bliye non, Chen Mechan nan, li nan Jenèf wi. Chen Mechan nan Jenèf. Ebyen, sa w tande a, Jenèf bay misye ranfò, yo kraze Pèlebren. M kwè gen de nan frè yo k tonbe, epi gen youn ki mawon. Avèk tout lòt sòlda yo tou, yo fè menm jan an, yo tout kouri monte nan bouk Kwadèboukè. Monte nan bouk Kwadèboukè, se pa legliz y ale. Hum! Ebyen, y al rantre nan baz 400 Mawozo. Men nèg yo te toujou di yo gen pou yo tounen nan zòn nan. Sa vle di nan zòn But Bwaye a, yo di yo pap bay vag. Men moun nan zòn nan li menm, yo te toujou solidè avèk Chen Mechan paske yo di Chen Mechan pa yon vòlè, Chen Mechan se yon dye pou yo nan zòn nan, se Chen Mechan ki koz yo ka sikile. Se sa k fè lè dcpj ta pral soti manda dèyè Chen Mechan an, w ap wè moun sa yo, enben yo te manifeste, pankat nan men kote yo t ap di non, Chen Mechan pa vòlè. Moun nan zòn nan renmen Chen Mechan anpil. E moun nan zòn nan pa t swete mesye Pè Lebren yo tounen paske yo konn ki mizè yo t ap pase. Men, mesye 400 mawozo yo bezwen okipe plèn nan nèt! Men, si gon moun ki anpeche yo nan plèn nan, li rele Chen Mechan. Paske, nou konnen, se pa premye fwa n ap tande ke Lamò 100 jou rele tèt li Bawon Plèn nan. Paske tout plenn nan li bezwen domine sa. E gon grenn moun nan plenn nan kanpeche l li rele chen mechan. Egzè k ap dirije kafou marasa bon sa w ap di s on bèbè. Paske w pa janm tande l pale chen mechan travèse kote misye a l al fè mò nan boukwadèboukè epi menm jan tou 400 mawozo travèse Zòn mizye a, yo vin met nan men mesye Santo yo, mesye Chada yo. Ebyen, ou gen Vitelòm anlè a Tòsèl, ebyen li fon sèl avèk 400 mawozo pou montre w ke Lamò San Jou oubyen 400 mawozo se sèl manche mechan nan plenn nan ki ba yo limit yo. E yo bezwen plis espas, paske se tout plèn nan yo bezwen, paske yo bezwen Edenn, yo bezwen Kaleb Sipèmache, yo bezwen Kasandra, yo bezwen Siti Makèt. Paske tout biznis sa yo ki gen kòb, ebyen fò yo pran. Paske ou konnen gen yon ti touni nan m kwè sant ou 21, 17 ou 21. Epi la tou gen Kadamas. Ebyen tout zòn sa yo, tout biznis sa yo, se biznis ki rantab. Alò si l nan zòn nèg la, l ap fè kòb. Difè ke li nan men nèg chen mechan yo, ebyen yo menm fòk yo konkeri zòn nan. Kounye a, yo vme, yo, yo mete avèk mesye e Pè Lebren yo, epi yo fon pote boure. Ou konn son kou sipri l ye. Ebyen lè sa a, yo fè plizyè mò nan kan nèg chen mechan yo. E se pa sèlman chen mechan ki jwenn mò nan kan pa l non, ebyen gen mò nan kan 400 mawozo a tou, paske m kwè gen yon afè de 4 mò ke moun kapab di wi moun sa yo mouri paske gen nan yo, yo menm gentan brile yo. Ebyen se sak fè pandan jounen an yon moun pat ka, se vre lari a te blanch, men yon moun pat ka pran chans wal pase santo avèk yon mayo blan sou ou. Paske mesye 400 mawozo yo se avèk mayo blan yo desann epi yo vin mennen operasyon wè yo t ap mennen an. Mayo blan ki make 400 mawozo. Ebyen sa fè depi yon moun ou te gen mayo blan sou ou pandan jounen an, zòn Santo se pa frekante l ditou. Paske w ap viktim. Ok, w ap viktim. Se pa fè zòn sa ditou. Ebyen fòm di nou genyen moun ki mouri men gen plizyè moun ki blese, gen plizyè e gwo chèf bandi tou ki blese. Tankou lè ou pran nèg 4 ponyèt, 4 ponyèt son nèg ki te konn ap goumen ak nèg 400 mawozo yo, paske 4 ponyèt li menm li te nan kan e depòte a wi, Kal Anri. Lè Kal Anri vin mouri, 4 ponyèt pa ka goumen ak nèg yo, li desann al jwenn Chen Mejan, paske li anfas nèg yo. Men katounet sa tou ou wè k blese jodi a, se yon nèg ki konn ap goumen kote nèg konn ap, bon, sonje yon istwa kote plizyè nèg t ap tire sou misye, epi misye, y ap tire, l ap avanse, y ap tire sou li, l ap avanse, jiskaske l rive li pran 2 nan nèg yo epi l al touye yo. Edi, pa gen, ou wè, pa gen kesyon pa pè. Se alè m souvan di nou, pa gen nèg ki pa pè. Se vre, se jou bal nèg la k poko rive. Kon jou bal nèg la rive, l ap pèse. An kesyon entèl pa pèse, pa gen l vre. E ou konnen e makak y ap fè. Ebyen menm 4 ponyèt sa a, yo di al blese wi. Humm banm ban nou bilan bandi ke mwen arive jwenn ki blese yo. Ok nou genyen 4 ponyèt misye blese, nou genyen Peter Riche misye blese, nou gen Azibe misye blese, nou gen Djwed Titi misye mouri li menm. Banm re ban nou yo. Kat ponyèt misye blese, Peter Riche misye blese, Azibe misye blese, nou gen Djwed Titi. Sa a mouri. Se sa a yo nou jwenn non yo. Men pou lòt moun ki mouri yo, lòt moun ki blese yo, nou pa konn non yo. Paske gen anpil nan yo se sivil yo ye. Men gen bandi tou se pa bandi ki gen non paske nou konnen e nan bay banditism nan gen bandi gen non ke yon lòt bandi tankou wap wè gen sòlda nan kan 400 mawozo k tonbe jodi a se te lanmò sanjou ki te tonbe tout moun tap konnen tout moun tap konnen paske lanmò sanjou li menm li son sipèsta nan baz la kounye a Jis kilè bagay sa ap sispann? Se vre lapolis li menm li te met pye l atè, men lapolis wè lè 2 gang konsa ap goumen se kite yo goumen pou youn touye lòt. Depi se pa inosan k ap viktim, se kite yo goumen pou youn touye lòt. Ehe. Epi lè rès ti travay la arete ou menm vin fin fè l. Ebyen jodi a lapolis kouri dè nèg yo men kesyon map poze kòman fè nèg yo abò yon machin lapolis sèke nèg yo nèg yo kite machin nan yo kouri e yo sove vre se sa m paka konprann paske si nou antre nan zòn nou vin goumen zòn nan pa zòn pa nou ebyen nèg ki nan zòn nan strateji pou yo ta genyen se ta ouvri bò w antre apre sa mete w nan o sa vle di fèmen w men kòman nèg yo fè twouve yo nan zòn nan epi lapolis fè yo kouri kite machin nan yo kouri sou pye yo epi yo sove. Humm sa rigol la gen nan nèg yo k mouri gon nèg pou 400 mawozo k mouri wè nan peni misye yo jwenn boul wi boul bagay ke nèg yo konn pandan yo nan prizon epi m kapab di matyè kote nèg yo fann peni yo yo antre matyè sa yo se sa k ou wè lè nèg sa yo libere humm yo bay anpil pwoblèm si w kite nèg sa a kouche madanm ou fi sa w pap janm ka itil li anyen ankò non se nèg boul sèlman wi l ap pran pa Ebyen gen yon nan nèg 400 bawon zewo k mouri ebyen yo jwenn boul nan penis misye wi. Sa vle di k ou tou wè se yon prizonye. Se yon evade. Epi ki sòti vin bay pwoblèm epi men sa k rive. Madan an kadre bagay la te telman santi di ebyen menm chef gang kap dirije maren ke chen mechan mete a ebyen menm misye kisal fè ebyen li di ti pèp la cheche kote nou mete kò nou paske advèsè a sou nou se kanpe goumen li ye rantre kò nou yon kote ki sekirize epi nou menm ki konn goumen nap goumen epi nèg yo vin rive yon nivo jodi a nèg 400 bawzo telman pote boure sou yo. Nèg 400 mawozo fann tankou bè wi. Kounya bèl kesyon pou nou poze a pwiske jodi a la a ebyen lapolis te oblije met pye l atè pandan 2 gwoup sanginè yo t ap goumen. Kounya fas oubyen kont kiyès lapolis t ap goumen? Èske se kont yo toulède oubyen se kont 400 mawozo sèlman oubyen se kont E misye chen misyon yo sèlman. Paske selon tout enfòmasyon m genyen, m rive pa jwenn ke lè w wè chen mechan ap goumen ou wè lapolis met pye atè, se ranfò yo pote bay chen mechan. Yo pa vin goumen kont chen mechan, men yo plito yo vin ede chen mechan paske chen mechan se yon bandi legal. Sa vle di, se yon bandi ki konn nan cha avèk polisye epi pou al fè operasyon andedan bouk Kwadèboukè, al fizye moun ansanm. Se sa ou rive jwenn nou kòm enfòmasyon. Eske se son dè enfòmasyon ke nou menm nou ka releye? Bon, di fè ke nou di l, nou releye l deja, men eske nou pa ka mete an kesyon otantisite enfòmasyon sa? Wi, nou ka mete l paske nou pa gen prèv ke chen mechan konn andedan chawo vre. Sa selon lèzonti. Men eske se vre? Humm se chen meche avek polisye ou konnen men nap mennen plis ankèt wi e fok nou jwenn eske misye konn nan machin tout bon avek polisye yo eske tou se entox li pa konn nan machin avek polisye yo medam mesi ebyen pou jounen an se konsa sa te ye bon demen toujou gade sin ka gade pridans lan paske bagay yo pa dous mezanmi. Kòmante like pataje abòne mande fanmi zanmi fè menm bagay la avèw. Nap kwaze talè pou yon lòt bèl emisyon.